Yeah epi komisè m tande ou tiye tout nèg mwen yo ou tiye anpil nan nèg mwen yo bon ou pa mache pran rès yo mache pran rès yo ou anprann mwen nap fè foulay nap fè foulay ou anprann tout sak pase nan tomasyen an la nou di se nèg mwen yo pa vre. Nap fè foulay epi gon gon enspektè la li menm enspektè sa li menm se dezòd lap mache fè sètman mache tiye moun pou toto ou konprann mache tiye moun pou toto malere malerèz ou konprann se mache tiye pou toto ou konprann ee komisè. Fè yon lòt bagay pase tande. E pa sa k pral fè valè w tande papa. Fè e pa sa k pral fè w moute grad ou tande men. Chache lòt bagay pou bay w grad. Vin atake m pou grad ou ka moute tande frè m. Vini pou grad ou ka moute men. Vin jwenn mwen pou grad ou ka moute byen. Tande frè m. E sa m t ap di m p ap di anpil de nou. Epi tout moun k ap pale yo epi chache enfòme tande. Anvan nou pale anpil voye moute. Ou konprann? Anvan nou pale voye moute ou konprann chache enfòme dabò. w konprann, epi pou n konn sous bagay la, epi tou pou n ka pale sa n ap di a, pou n voye vant nou pi byen, w konprann. Nèg yo ap fè, nèg yo ap fè diflamasyon, w konprann, yon fason pou yo fè wè yo ap travay, fè tenten, fè teyat, w konprann, mache tiye moun, e pran yon jèn al tiye ou byen fè diflamasyon, fè tenten, epi y ap di se nèg Ti Makak. Kot zam yo? Bay, bay, bay chèf de lapolis la zam nan non. Bon, chèf de lapolis la ba nou cha n ap travay. Montre l travay n ap fè a. Bay chef de la police la zam nan non. Tout zam nou nou tuye nèg ti makak nou yo. Tout nèg nou yo nèg a zam yo ye. Bay zam yo. Nou konn bay zam yo. Jounalis kap voye moute yo. Sispann voye moute konsa tande. Pale sa nou konnen tande. Pale sa nou konnen. Pale pwop. Si nap vann pèp la yon bay, vann pèp la yon bèl bay. Pa vann ni, pa vann ni fo mamit. Bal bon mamit. Bal bon bay, bon koze. M salye pèp ayisyen, pi espesyalman pèp Tomasen, Laboul, Petwovil, m salye nou. E n ap viv yon sitiyasyon nan moman an la, m pa yon otè de sitiyasyon an. e sa fèm eskize nou anpil. M fè tout sam te kapab pou m wè si ta gon lapè nan zòn nan, pou tout moun fonksyone nòmal, pa genyen. E nou tout gentan konnen deja. Map batay pou enterè ma toto li banm li banm gang li banm la police yon fason pou detwi nou pou enterè nou enterè fanmi nou mete tout fanmi nou deyò bon sak pi di kounya nan moman an la misye mete yon enspektè yon enspektè rizye vòlè visye. Se mache tiye inosan nan zòn nan. Nan zòn Tomasen, mache tiye inosan, di se nèg Ti Makak. E oparavan misye tiye yon avoka. Al fè reyinyon. Ou pran yon pakèt nèg Dèlma met avè w. Al kay Toto nan reyinyon. Toujou ap sikile avèk nèg Toto yo. Yo nan cha kounye a. Nou nan cha kounye a. N ap sikile. Mache tiye moun di se nèg Ti Makak. Mache tiye moun pou Toto. Pou 10 mil dola. Epi di se nèg ti makak. Edgar. Cangé, Carlos, Junior. A tout lòt nèg yo. Nap mache fè ti moun nan. Nan Tomasen an, a tout toto. Nap mache fè tiye moun nan Tomasen an. E inosan nap mache tiye di se nèg ti makak. Pandan nou tout konn kote m ye. Poukisa nou pa vin pran m? Konprann? M wè malgre yo ba nou cha. Ou wè menm nan cha a m anvi pran nou. Tèlman m swaf nou. Ou pa wè nan cha a m anvi pran nou. E pa mache si e inosan. Vin pran m mesye. Nou konn kote m ye deja. Annik desann mòn nan w ap jwenn mwen nan galèt la m poze. E la m toujou repoze m. Dayè m pa enpeche moun viv mwen menm. Nan moman an la, nou fè pèp Tomasyen ap viv yon move sitiyasyon la. Toto, se ou k otè de bagay sa. Se ou k koz bagay sa yo. Alé di la m fèt nan zòn mwen m se timoun nan zòn mwen m pa ka viv nan zòn mwen e pa vre ou bezwen tiye nou pou enterè nou tiye fanmi nou pou tèt enterè nou e pa vre tiye pèp zòn nan pou enterè yo kòm pa gen leta nan peyi sa on dal vòlè visye nou konprann ayé tout yo toujou konn vin manje lakay ou. Ou wè kounya yo baw cha, yo baw cha pou met nèg ou ap sikile, mache tiye moun. Ou konprann mache tiye inosan. Epi yon ekip jounalis ti visye ankò. Yo peye yo peye yo pou yo fè travay la. Ou konprann yo peye yo peye yo pou yo fè travay la. Yon ekip jounalis kap di yo entènasyonal. Yo pa menm konn sa yap di. Yap voye tenten nan sa yap di. Ou konprann. Yo peye yo pou yo fè travay la. Konprann? Pou yo, pou yo mache tiye inosan. Di se nèg ti makak. Mesye nou konn kote m ye deja. Nan mòn mwen. M di nou depi nou vini. Nou konn sa deja. E pa djòlè konte m ap konte nou. E m toujou konte nou. Ou konprann? E sa k fè m tou tèt frèt mwen menm ki te. Pou nèg anlè a konbat mwen menm. Egzatman. E chèf de lapolis la kon responsab li tou a enspektè sa w plase nan Tomasen an k ap fè foulay, mache tiye inosan, di se nèg Timakak, pran moun al tiye yo, fè tenten, di se nèg Timakak. Pran responsab li tou a enspektè sa. Tande chèf de lapolis la kòm e ou k te plase l lè ou te konn reyinyon yo. E ou k plase l menm. Ew k plasel. Ap vin mache tiye moun nan tomasen an la. Inosan ankò. Epa e inosan sètman wi. Malgre ou ba yo cha ou wè, malgre ou ba yo cha e pranm si ou pran yo nan cha epa se nèg sa yo m swaf yo Edgar Carlos Cangé ou tèt ou epa se yon ti granmoun ou ye ou paka mache sak fè ou gen chans tande ou gen chans ase Ou anpeche m viv lakay mwen. Ou konprann? Ou konprann? Poutèt enterè m w ap ban m non bandi, non vòlè, e pa vre? Pandan m se timoun nan zòn mwen, m grandi nan zòn mwen, m fèt nan zòn mwen, ou vle mete m deyò. Ou konprann? Enpeche peyizan yo viv. Peyizan yo plante yo te konn plante. Tande, ou konn sa yo konn plante deja? Se chou, kawòt, pwawo. Ou konprann? Se sa yo konn plante. Gade kounye a la, sa w fè? Ou bouche tout pasaj moun nèt, tout moun laboul ki te konn fonksyone, ou mete yon eta de nèg anlè, e gon sab k ap fonksyone anlè a, depi yon nèg yo wè kamyon k ap chaje nan nan min sab la, ou fè tire dèyè yo. Bon kounyè la mwen pale a enspektè a, enspektè a li menm li di, e pa gon kamyon k ap pase nan Tomasen 25 lan, paske tout se toutè nou. E poutan tout se avè nou yo te ye deja. Se nou konnen yo mwen menm wè mwen pa pè moun mwen menm ou konprann sa vle di la nap bouche tout fonksyonman pèp la ale nan galèt la ou konnen se la moun yo te konn fonksyone nou bouche yo sa vle di kounya la kibò yo pral manje hein yo pral manje nan manbo toto. A tout enspektè vòlè visye ou wè yo met la Gade E M pap di nou anyen M pap di nou anyen Kòm nou enpeche pèp la viv m pap di nou anyen Pa gen leta Gade si te gen leta M pa kwè E pa cha yo tap ba non Pou nou vin fè tenten E vin goumen avè nou la poutèt enterè nou epi tou vin fè malerèz malere pa ka fonksyone byen, mache tiye pitit pèp la, ou konprann? Esa n mache fè? E m di nou menm tou Marseyen an va eskize m malgre tout sa k ap pase yo, m di nou sa. E nou konn sa ki lakoz tout bagay sa yo deja. Eseye pou fè tout mwayen yon fason pou te ka gen lapè nan zòn nan. Pa janm pa janm gen yon mo ki di pou tout moun te ka fonksyone nòmal. Nou pa gen yon mo ki di sa. Yo di nèg a li menm se deyò l vle mete m ban nan m lakay mwen. Mwen di ok. Kòm n ap ban m pwoblèm, ban m pwoblèm mesye. Gon jou l ap jou tande. Yon jou lap jou. E sa fè m vin demanti nou jodi a la menm. M vin demanti nou. Gade la fra dènye a la. Yon ti vakabon. M gade yo pran yon polisye. Yo pran yon polisye. Li vin dèyè l nan baz ti makak. San yon kout bal pa tire. Nèg la tonbe parèt yon kote. Lap tire bal li nan kafou la boule. Epi li di l vin dèyè. Nèg ti makak kibò ou vin dèyè la polisye nan menm si nèg ti makak misye sispann fè foulay tande misye sispann fè foulay m pase mesaj la pou peyi a e pou lemond tandel tande paske se nèg sa yo ki enpeche m viv epi enpeche moun nan zòn nan fonksyone se toto menm toto a tout. Vòlè parèy li yo. Ke yon nèg sa ok enpeche moun viv. E tout moun nan Tomassi an konn sa tou. Paske nou konnen misye deja li menm ki fonksyon l. Se sa l fè. Vòlè tè moun, vòlè byen moun. Nou pè pale, ou konprann paske nou menm nou konnen misye gen leta a nan dèyè l. Mwen menm m pa ka pè pale mwen menm pou enterè m mwen menm. Paske m te fèt son jou m ap mouri son jou mwen menm. Ou konprann? Enpeche ti peyizan yo fonksyone ou konprann. Menm nèg ki te konn kondi moto se pase ba yo bal ou konprann di se nèg ti makak tiye yo di se nèg ti makak ou konprann bat yo di se nèg ti makak yo ye tout yo ti makak yo ye pandan m te pandan yo tout te avè nou mwen moute men mwen pa pè moun mwen menm alò mwen m pa nan abitrè mwen menm se moun ki fè m nan m chache mwen menm. Konprann? Jan vin de nou gen chans toujou e paske m pa konn kontwòl nou, men depi m gen kontwòl nou, li p ap bon pou nou non. Konprann? Mesye sispann fè foulay tande, sèl sa m te ka di nou. Epi jounalis visye fatra yo, grangou yo, voye vant nou byen lè n ap voye l tande. Epi e sa m te pase di nou. M te pase demanti nou.